Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 24 24 Desanbre 2022 m espere ke tout moun anfòm atravè sèt emisyon dojodi sa va etre yon veritab melting pot paske pral gen anpil enfòmasyon nan pote ba ou. Premye kote nou prale, nou prale nan frontyè antre Sodo e Kwadèboukè, byen sè. E nou te fè yon ti pale de Kamicho, Kamichèl, genyen yon bandi nan zòn sila a. Son non se Loudi. Li te fè yon voice circule. E m panse ke se evidan pou m kapab tounen a voice la, men ekoute, fò m di nou ke moun ki nan zòn Lakoup, Madigra, anpil prekosyon. Paske nan voice. Eh lou di Nelson te jeniste, te lage an, ebyen vòy sa se yon mannyè pou di moun yo ekoute m tande nap fè planifikasyon pou nou rive sou mwen, ebyen mwen menm map rive sou nou. E gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, c'est un arabe bien sur, e enfòmasyon ki fè kwè ke le premye janvye 2023 ebyen moun lakoup madigra kapab pase yon move moman. Etan done ke enfòmasyon an rive jwenn nou, ebyen nou menm nou antisipe. Nou fè le nesesè pou nou kapab kominike enfòmasyon sila. Menm si se pa ta yon bagay ki vre men etan done ke. Loudy te deja pale sou dosye sila a e kant un chef de gang a fè yn deklarasyon di ke se posib pou li pase a laksyon ebyen fòk moun ki nan zòn nan pran anpil prekosyon. Enfòmasyon fè kwè ke premye janvye 2023 nèg yo kapab pase a laksyon. E Loudi gen yon ekip avèk li. Nan ekip sa a m kwè gen yon kouzen li. Il y a des photos qui me sont parvenues. Men nou konnen poukisa m pa deside mete foto yo paske menm lè w wè nèg la k ap fè mal chak jou Bondye mete men yon bon lè li kapab deside fè byen. Yon bon lè l kapab gen yon once de mansuetude ki monte nan moral li pou l di bon m p ap fè moun yo Sa a. M pap fè krim sa a. Se sak fè m pa mete foto a. Etan done ke Loudy se yon moun ke lapolis ap chèche, lapolis mete foto l deyò, se sak fè nou menm nou gen chans nou wè foto Loudy. Men tande byen, ban m di nou mesye. Al fè masak nan yon zòn kote ke se sitwayen pezib ki rete la. Al fè masak nan yon zòn nou pa konnen konbyen timoun k ap mouri. Nou pa konnen konbyen moun kap pèdi lavi yo, m ta renmen konnen poukisa. E tanpri mesye, pwojè sa a mete l de kote. Paske mwen m toujou di nou ke lè yon nèg ou se bandi, zam ki nan men w nan toujou fè ansòt ke ou itilize li pou kapab ede popilasyon an. Konbyen fwa m di nou ke si tout nèg sa yo te mete tèt yo ansanm pou yo te di y ap mennen yon batay pou sove peyi, franchman mesye, peyi a pa t ap la kote l ye a. Paske. pa tap gen kidnaping sou malere. Pa gen pwoblèm non te ka gen kidnaping men o mwen moun sa yo ki a lorijin de tout sa kap pase nan peyi an. Moun sa yo ki gen san sou konsyans yo ki petèt pa gen san nan men yo se nou menm ki gen san nan men nou ebyen si n te fikse moun sa yo an retou Sak pase? Gen yon pakèt bagay nap voye bay menn. Nèg la ap kriye pou sa. Nèg la koupe masisi yo eyy menn. Yo granmoun, kou nenpòt moun ou an kontak voye l ba yo. Ti nèg la koupe map tann yo. Si yap kite m pase, yo te di yo patap kite m wè fevriye yo te atake m janvye menm wè m mwad desanm. Mande yo si, ee, voye mesaj la ba yo mwen granmoun. Mande si yap kitem wè janvie lòt janvie kap fè 2 zan di yo m la konbatan m ye mwen menm m konn goumen bon m tande nap vin kraze kamicho nou pa janm vini mesye sa nap tann bon dyaspora nou isi nou gen 2 dyaspora isi nou pa janm vini mesye n gen wakin nou gen rico nou pa janm vini sak gen rico. Ou ko di a epe wap goumen avem lè zamou lè balou fin nan zamou a epe wap pranl avem ou genyen li poko lè pou pot kole pot kole non granmoun pot kole ou anba ou anba wap moute mwen m anwo map desann èvè jan e sou tèt nou pou m ye ay m konnen lè nap vini anba nap ye e sou tèt nou map ye m pap fon pa m pap fon pa avan w pa kita nago konprann map tann nou rèd kou yon ke zozo. M pap janm pè. Konsa m di w lan, m pap janm pè non frè. M la. M atè a. M al konprann yo atè a. Ou konprann? Sèl mwen k ka fè sa e nan listwa. M kraze lakou booba. Epitou, moun lakou pa fonksyone e pa mwen. E pa mwen k fè yo pa fonksyone. Pa gon moun lakou ki inosan vre granmoun. Ou konprann? Yon ti mesaj nèg la tande yon ti ekri yo ekri nèg la ap voye mwen menm sa map di pap janm ka di anyen non frèm kite yo voye moute menn yeah kozi kite nèg yo voye moute granmoun m pap janm pè non granmoun e gason m ye menn nèg la e gason l ye l gen po m gen po li gen souf m gen souf m patap janm M pa ta pa janm al devan Bondye a souf sou mwen, fò m mouri pou m al devan Bondye pou m al pou m al mande l padon pou pèn mwen yo. An de moun nèg tuye m lè e fado m yo l ap pote m mwen. Antann dat n ap pale kaka n poko janm ateri. Mwen menm m atè a. M atè a. M atè a e m tounen atè ankò. Fè kaka ti jounalis. Dat n ap fè yo. Bon menm lapirèd nan langèt yo n ap mwen menm sèlman fè nou mal alèz. Mwen menm sèlman fè yon pèp mal alèz wi. M pa gen M pa gen lòt avèm non en. Mwen menm sèlman fè nou mal alèz mwen menm sèlman met va pou nou wi nou pa ka pase nan blòk la nap pase sou avyon oubyen lèm mouri an kòm nap ateri m poko janm wè n ateri sa pase pou nal mande oni yon zam oni poko ba nou ki fè n pa ateri a m panse oni ap ba nou depi nal mande l li depite nou li ye vay mwen tout moun konnen fou blas m ye m pa tap janm ka oni. Tout moun konnen fou blas m ye m pa janm oni mwen menm. Èvè Jan Èvè Jan map tann nou m pap janm kouri pou nou menm e m pap m pap al jwenn Bondye a souf sou mwen yo se yon pakèt dalmasisi m tande kap voye moute voye moute voye moute voye moute nou janm wè m fò anyen. E m di l wi m konnen w konn pot look sou moto w e di m wi m konn pote l. M pa egare tankou nou mesye m ta fè bal nan tèt li nan. E timoun li ye l pa konn sa l ap fè a e nou k ap piwate l. E vèjan nenpòt moun lakoup ki voye pitit li vin nan masak ki ap vin fèt kamicho al viktim pa lonmen non m. E vè moun ki konnen l gen pitit li k chè pou li. Ap gon masak kap fèt kamicho. Nenpòt moun ki voye pitit yo vin nan masak kamicho a sa e nan mouda yo. Pa lonmen nonm e pa lonmen nonm onkò. Ay moun lakoup pa inosan. Konprann? Menm si n pa twò tande m byen nan vokal la paske m pa tèlman alèz m gon grip. So m pa kwè. Nèg la kop ka banm bòn ankò menm. Ay yo wè sa yo di a epa sa. Sa nèg yo di a se pa vre Map janm pè nou mesye Pou sa m pè nou an menn Bon e mafia m ye pou m pè nou Bon aprè mwad janvye aprè mwad desanm sa mwad janvye m pral gen mò pou vann wi nan bò m ye a menm m pral gen mò pou vann Ay menm zam ki nan menm nan epa zam plastik li ye. Ay lap bal bèl melodi granmoun. E pa plastik ki nan menm yo. Zam pam yo pa zam plastik. Ay zam kap baw repetisyon jouskaske ou paka kanpe ankò. Nou gen zam nou gen bal kisa poun pè epin gen pèp avènou. Sin pat gen pèp avèm la mtap fistre mwen bon gen pèp avèm mwen kitem ri nèg yo non egare n egare sak pou nou n pa konnen nou wè masak kite fèt sou smatla. Bat pou epa li mal fè la koup. Bat pou epa li mal fè la koup. Ay merde bouda nou. Sak nan mouda nou epa lik nan tèt nou. Mwen ap chaje nap chaje chay met sou tèt bouda nou menm leve n paka leve chay. Mwen voye moute nan bouch fè kaka tue moun di eloudi fè kaka. Bann kaka, n ka fè anyen voye moute menm nan bendo a m pi pre nou kounya en bann sa nou pap moute mòn non nap nik tou fè yon zero epi n fini e mwen m di sa nenpòt moun lakou ki gen pitit yo k chè pou yo vin nan masak kap fèt kamicho a pa di l ou di tuye l di l tuye tèt li a e la map manje l map manje l e pa bagay gem rechimo a kap fèt a m gen pèp avè m e m gen mafya m gen plis mafya avè m yè Ou konprann? Ti gason pa kriye mwen wè nèg yo di w ba Ludy zam pousa wap kriye menn e mwen menm yo yon pawòl nèg la di nan bouch li ou kwè epa verite granmoun nan bouda nèg la menn bon zam m gen m pa gen bò mouda pou m mete yo m pa gen kou pou m koke yo non menn achte la a lajan m achte yo wi menn sak pase bon kounya m gen nèg ki ka pete pa gen m kouri map fè e gen m kanpe goumen. Bay men m atè a e. Atè a. Mal konprann nan atè a. M nan atè a. Antouka mesye m pale avèk nou. Sa ka rive ke youn pa konn lòt. Men li t ap bon anpil paske gen yon masak ki te fèt anlè a kote ke nou parèt, nou koupe bannann, nou rache bèt moun yo. M kwè se zòn kamicho ou kamichèl. Donk, bagay la te vrèman vrèman difisil. E m swete ke pou bagay sa li pa repete ankò. Jan m toujou di li, Kamicho e Kamichèl se 2 zòn limitròf ak komin Sodo. E zòn sa yo ki plase yo menm an kèlke sòt sou komin Kwadèboukè. Nou prale. ba ou lòt enfòmasyon. Enfòmasyon sa a konsène gang Senmak. Alò, se pa gang Senmak non, se gang nan Savyen. Yè mwen te fè yon rale pou m di nou ke ebyen gen anpil nan nèg sa yo ki nan difikilte e m pa konnen si nèg yo vle lave men yo paske nèg yo yo menm yo kòmanse e ap lwe kay. Y ap fè demach voye madanm yo ale nan Sen Mak pou kapab lwe kay pou yo rete. Alò m pa konnen sa ki pase. Men m gen yon enfòmasyon la konsènan yon bandi. Alò m ta kapab di yon prezime bandi paske li poko pase devan lajistis. Piblik lan poko konnen an jeneral kòmsi li nan diskresyon toujou. Men ekoute enfòmasyon tonbe sou li kòmkwa son non se Jackson Similien alyas, tande non l byen wi, Kaka Poul. Misye se chèf gang Makès, alye gang Savyen. Ki sa k pase menm? Chèf gang Makès, Jackenson Similien alyas Kaka Poul, li sove kite Makès. Avan yè swa, m ap raple nou ke Kaka Poul sove paske nou twòp. Nimewo 2 baz Gran Grif lan te menase pou l touye l depi nan kòmansman semèn nan. Nan mèkredi swa, nou twòp al chache Kaka Poul, li te pete 3 bal nan zòn nan. E nou aprann kaka poul gaye kò l. Li ta sanble gen yon zòn de fiksasyon ki se Sen Mak. Kay yon sè l ki rele Beyatris. E gen yon nòt ki vini pou ke moun sa a di popilasyon an kale je l an maksimòm de prekosyon. Enfòmasyon tonbe toujou kòm kwa se misye Anawèl ki te tire chofè kamyonèt Lyankou an. Se pou sa non twòp ap chèche l e Nixon li menm te kase 2 pye nawèl. Pandan chanpyona kanpe, gen anpil nan jwè yo ki lage nan voksal. Jèn yo pa gen anyen pou yo fè nan peyi Dayiti. Bagay yo vrèman grav e se sa k fè w wè gen anpil nèg ki oblije antre nan move zafè. Ba wi, moun ou pa ta panse nèg ki konn jwe foutbòl, Nèg, m ta kapab di, si foutbòl la te bay nan peyi Dayiti, yo te kapab reyisi. Men ekoute, yo rive nan yon sitiyasyon kote ke moral pozitif lan, ebyen, m ta kapab di, li pran le desou, m ta kapab di, sou sa n ta kapab rele sa ki, negatif lan. Sa vle di nèg yo nan difikilte, nèg yo pa ka goumen, bon, nèg yo reziye yo la, sa l fè l fè. Se sa k fè w wè gen anpil jèn, moun ou pa ta panse oblije antre nan lojik sila. Gen yon lòt enfòmasyon ki sòti pa bò kote direksyon departemantal Latibonit. Lapolis nan Latibonit kontinye debranche gang Savyen. Félix Céus, 33 lane, manm. Aktif baz Gran Grif, gang kriminèl k ap opere nan Savyen, jwenn arestasyon l nan lokalite Borel ki nan komin Vèrèt. Pou kounya l ap reponn kesyon sèvis envestigasyon Sen Mak. N ap raple ke baz Gran Grif ki tabli kò li nan Savyen, se yon lokalite nan komin Ti Rivyè Latibonit. Felix Céus, reprezantan baz sila a nan Vèrèt, di te gen misyon pou tabli yon ramifikasyon rezo Gran Grif lan nan komin Vèrèt. Lapolis nan Latibonit pran tout dispozisyon pou koupe tout pon k ap asire lyezon ak baz Gran Grif lan, kit nan Lyankou, Palmis ak Vèrèt. Operasyon sila a, ebyen li vize debranche tout rezo k ap alimante baz Gran Grif. Tèt chaje! Avan lontan, tout baz ap fè tèt yo prizonye kote yo ye a. Se enfòmasyon ki soti. Tout sa ki soti deyò, p ap kapab rantre ankò. Gen antèn sou tout. Y ap gen twa chwa, mare, mawon, mouri. Swa yo rann tèt yo pou mare yo, swa yo mawon nèt, swa yo mouri nan nouvo fason entèvansyon yo pral fèt la. Gonayiv, Nòt ki sòti nan dat 23 desanm 2022. Brèf, sa vle di, bon, m pa konnen si se pou ti mwa desanm nan la a, Zòn de fiksasyon, Lyankou, Vèrèt, Ti Rivyè, lapolis sanble detèmine. Men ekoute, eske se sèlman pou mwa desanm lan, paske m te toujou di non sa. Gade pou nou wè yo pran Odma. E m te toujou di lapolis sa. Imedyatman ou te fin pran Odma, poukisa pa t genyen sa n ta kapab rele yon operasyon kontinyèl pou te kapab omwen mete lòt gang yo nan difikilte? E lè sa a, ou te kapab rive ratibwaze tout gang Savyen an. Lè w fin pran Savyen, ou ta ale nan Jandeni menm si Timepri prèske plonje nan silans paske Sanble pa gen mwayen pou batay ankò men omwen ou ta fini avèk zòn sila. Epi tout lòt ti gang ki t ap eseye boujonnen, ou t ap gen kapasite pou ta kapab arete yo, mete yo nan prizon paske pa t ap kapab genyen ramifikasyon antre ti gang pwèl pete avèk gwo gang sa yo. Èske nou konprann? Donk, ryen nè fe. Anpil moun denonse lè 400 mawozo t ap moute kòmkwa se ta 15 nèg. Si lapolis te pote boure, baz tap kraze. Men kounya men li. Nou kòmanse avèk yon sèten de Vitelòm. Vitelòm pat konsa. Se kòmsi nou pran yon monstre nou konstwi l. Paske lè sa te kòmanse, ebyen si te genyen yon operasyon d'envergure ki te mennen kont Vitelòm, ou arete Vitelòm, lè sa l pase devan lajistis pou konnen si wi ou pa li se bandi paske O prim abò, ebyen Vitelòm te di ke li menm li pa bandi. Men o fil di tan, tout moun pral wè ke Vitelòm se yon bandi notwa. Eske n konprann? Ben, nou kite bagay la dejenere, epi kounye a la, bon, nou pa konn sa pou n fè. Tèt chaje wi la. Dosye Sexy. Teriel fè yon euh revelasyon chòk wi revelasyon sa tèlman chòk o pwen ke li oblije fòse Sexy gwo bout atis komedyen vin pale e nou te tande Sexy ki tap pale ki defann tèt li ki di ke li menm li pa nan bagay konsa menm toujou di ke kant on nèg wap prepare yon defans fòk ou byen fè l. Pa mamote. Eseye eksprime w dòkteman sou dosye a. Mwen menm, sèl grenn bagay ki lage m nan konfizyon, se pa le fèt ke Sexy pa janm di si l konn antre soti nan Vilaj de Dye. La a m on ti jan gen yon flou. Si Sexy te di ke li konn vini nan Vilaj de Dye patati patata, se nan kad pwogram atis, oke. Men, non vilaj la li pa evoke. Se pa ke m ap kondane seksi non. Men vin gon lòt pwoblèm. Menm si anpil moun ta kritike TT kòm kwa li ale two lwen paske si TT daprè moun sa yo te gen foto seksi a gwo zam nan men l li tap pibliye l. Pokwa il ne l'a pas fait? Men sa m pa konnen. Oubyen eske li genyen foto a nan men l vre? Men gon lòt sitwayen ki vini la. M ta kapab di, ki klouwe Sexy nèt. Son non se Morvan John Colem. Morvan ale pi lwen pou fè konprann ke Sexy te nan zafè krèy ansanm ak Edlaza. Li lage 2 vòys. Yon premyè vòys kote ke nan krèy sa ki tap fèt la, fi sa pat vle gen rapò seksyèl avèk Sexy. Sa konn rive wi frè m nan. On fi bò lakay ou la gendwa ap mache bay men kou w rive l di w, Humm nèg sa m pa renmen l. De mèm pou Ed Laza. Kounye a vin gen yon lòt voice kote ke Ti Youri di li menm li te fè kontak kòmkwa l mennen nèg yo anba, se li ki te manadjè Ed Laza. Epi l di nèg yo fè wout pa yo. Tande byen wi! Nèg yo fè wout pa yo. Kounye a la fò m di w byen avan m. Kounya la Manno ti yon bal anlè. Misye kouri, l kouri pase devan machin nan. Apre sa ankò, yon lòt lè ankò, lè te gen krèy la ankò, li vle pou l konyen, m pa konyen avè l. Ni ti nèg la tou wi, ni èt Laza, ou pou m te konyen avè w, m pa konyen avè yo. Si w wè m, m pa konyen avè yo, fè chyen nan pye m, m pa konyen avè yo. Mwen renmen kòb mwen, m bezwen. M al dòmi ak yon ti nèg. Ti nèg la te ban m 2 mil dola. Apre sa, mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale. Me ba m! Fèk se tèlman pè ba m, tèlman pè tire timoun. Hee! Lè pwogram nan, lè pil medam yo te mete mayo a ba, lè yo te san. Kilòt la dèyè machin Manno an. Kounya la Manno ti yon bal anlè. Misye kouri, li kouri pase devan machin nan. Apre sa ankò, yon lòt lè ankò, lè te gen krèy la ankò, li vle pou l konnen, m pa konnen avè l. Men ti nèg la tou vini et Laza, ou m te konn avè w, m pa konnen avè yo. Sou yo m pa konn avè yo fè chyen nan pye m pa konn avè yo mwen renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2 mil dola apre sa m'en nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la pa menm fè anpil bagay avè m non e kòb mwen wi kòman seksi sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Pi bam sexy telman pe bam li telman pe tire timoun hee lè program nan lè pil medam yo te mete mayo a ba lè ou te san kilòt la dèyè machin manno an kounya la manno ti yon bal anlè misye kouri li kouri pase devan machin nan apre sa ankò yon lòt lè ankò lè te gen krèy la ankò li vle poul konyen m pa konyen avèl. Ni ti nèg la tou wi ni et laza ou pou m te konn avè ou m pa konn avè yo sou wè ou m pa konn avè yo fè chyen nan pye m m pa konn avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te banm 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la menm fè anpil bagay avè m non e kòb mwen wi kòman seksi sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Retande sa ankò wi, retande, m ap pase l 5 fwa pou nou. Pi ba, m seksi tèlman pè bal, m tèlman pa tire timoun. Hee, lè pwogram nan, lè pil medam yo te mete mayo a ba, lè yo te san kilòt la dèyè machin Manno an, kounye a la Manno ti yon bal anlè, misye kouri, l kouri pase devan machin nan. Apre sa ankò, lòt lè ankò, lè te gen krèy la ankò. Li vle poul konyen m pa konyen avèl ni ti nèg la tou wi ni et laza ou pou m te konyen avè yo m pa konyen avè yo sou wè m pa konyen avè yo fè chyen nan pye m m pa konyen avè yo m renmen kòb mwen m bezwen m al dòmi a yon ti nèg ti nèg la te ban m 2 mil dola apre sa mwen nou vin ban nou kòb ankò lè nou prale ti nèg la menm fè anpil bagay avè m non e kòb mwen wi kòm an seksi sou wè l epi tout li fè nou ri anba a tou wi. Ou tande koze? Sexy pè bal anpil. Manno ap tire, Sexy trè pè bal. Sexy fè sa l konnen pou l kouche medam yo, yo pa dakò. Men Sexy fè yo ri anpil. Edlaza. Yo pa kouche a tou lè 2 gratè sa yo. Lal kouche avèk yon ti nèg ki gen lajan li menm, ti nèg la peye nòmal aprè sa lè yo pral ankò, chèf gang sal kidnapè manno ba yo lajan. Mwen met kòb mwen deyò tou. Pa panse wap antre nan gwoup krèy e vilaj de Dye. Wap antre nan group krèy vilaj de Dieu gran ravin epi kounye a la pou pa met kòb deyò non. Pa panse e konsa ou antre nan group krèy ou gen tout foto medam epi yap achte figi w non pa gen bagay konsa non. Men sexy te gen soupson sou yo nan si nou pa egare la nap tande ti youri si nou pa egare la nap konprann sa ti youri te vle di. Mwen pral pran egzanp Sexy, tout moun konnen mwen te konn ap pwomote Sexy avèk Blaze la, m te manager yo, jounen jodi a yo fè yon wout pa yo, men jounen jodi a mwen bon, tout moun konnen l, bon yo fè wout pa yo, chak moun, bon yo fè wout kwochi, paske depi w nan liy sa, se wout kwochi mwen menm m konsidere l, men sepandan, m ap. Lèl te di sal konn sal tap di a ou menm kap gadew pap konprann sal tap di a men. Eske se yon bagay ki fòje? Si voice la se ta yon bagay ki fòje, aparaman deklarasyon ti youri a se pa yon bagay ki fòje. Kounya Ed, alò se pa Ed se Sexy puiske se ou menm ki nan difikilte jounen jodi a, m panse l tap mye pou te fè avoka w pale nan plas ou. Paske Fò m di w byen, a chak fwa w ap entèveni sou dosye sila a, menm lè ou ta inosan wi, men ou kite nou nan konfizyon e pa bliye ke gon bagay yo toujou di, le doute profite a l'accusé. Le fèt ke gen konfizyon, li p ap jwe nan avantaj ou, l ap jwe nan avantaj moun ki denonse w yo. Eske w konprann? E lè w pale ou pa eksprime w dòkteman, y a un pwoblèm. Il fallait préparer ta defans. Donk, m pa konseye w pale toujou. M plis konseye avoka w pale kòm ou di, gen avoka ki sou dosye an. Paske, bagay la dur. TT a denonse, il y a des gens qui ne croient pas encore. Morvan vini avèk voice pou di ke pa A plis B ke ou nan gang nan. Si ou pa nan gang nan, aparaman ou patisipe nan yon seri de aktivite gang ap fè, sa vle di ou nan kole dèyè ak gang, la a m ta kapab di liy de defans ou an li gen anpil bagay pou l fè. E la a, ou retwouve ou nan yon sitiyasyon kote ke ou p ap kapab alime ankenn kontrefe. Donk se aladefansiv. Yo denonse w, ou defann, epi se sosyete a ki va jije. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kes kon di a la pwochèn.